Konnen ka gen nèg kap fè akò epi pèp la menm rete nan lari. Revandikasyon pou pèp la rete nan lari. Epi yo lage pèp la de men l de pye l bay lapolis ki se m kapab di w yon boukliye ki se yon bouwo kont pèp la epeche pèp la manifeste. Tandiske nou gen plis ke 1 an konbyen mwa. Depi Matis lan bloke. Nou gen plis ke, nou gen plis ke konbyen tan la a? Pènye, moun pa ka viv Pènye, Kwadèboukè, moun pa ka viv, moun ap mouri kalsine. Y ap, y ap, y ap brile moun. Men jodi a ki sa w jwenn? Ou jwenn lapolis sa a, li efikas pou l vin kanpe anfas yon pèp ki a 2 men l, ki a 2 pye l, ki grangou, ki nan chomaj, ki pa ka jwenn gaz pou l fonksyone, ki pa ka menm peye lekòl ki pou pitit li. Men Lendi, Lendi lekòl wi. Nou pa konn sa? Kote, bon Ariel pa voye lapolis. Aldebare vare la omwen Aldebare vare pou l ka jwenn gaz omwen pou l mete nan machin li pou l voye pitit pa l oubyen pitit minis li yo ak direktè pa l yo lekòl pase pèp la li menm non sèlman l pa gen kòb pou l voye pitit li lekòl men l pa gen kòb tou pou li achte akseswa pou l achte founiti pou l voye pitit li lekòl ni valiz ni soulye men pèp la tou ak ki sa l pral voye pitit li lekòl alò moun nan pral soti kwadèboukè l pral soti a pye kwadèboukè pou l vin nan inivèsite depi pòtoprens la a sou lali. Oubyen pou l ale la nan episkopal la ba w ponpye, oubyen pou l al nan boyinage, oubyen pou l al nan medsin, oubyen pou l al nan etnoloji la, ak kisa yo pral peye machin. Men, se tout bagay sa yo ki moutre w Ariel se yon iresponsab, se yon enkonpetan ki pa sipoze rete nan tèt peyi a. Pèp ayisyen, nou pa gen lòt bagay pou n fè. Se kanpe goumen l ye, se manifeste, se kenbe soulèvman jiskaske n jwenn rezilta n bezwen an pou Ariel Henry kite tèt peyi a. Yo n ap revandike a, yo pa genyen l tou. Wout nap revandike a yo pa genyen l tou. Lè nou mande ajisteman de salè yo. Mesye fò n poze. Mesye! Mesye! Lè Nou mande ajisteman de salè pou moun kap travay nan faktori yo. Polisye yo ladann tou. E sak fè nou di lapolis aranje w. Pèp kap batay nan lari a e pèp ou li ye kamarad yo pale avèw pa tande pèp kap batay nan lari a e avèw li ye lèw maspinen nou ou fè nou anvi chimè ou fè nou anvi tout vye bagay paske nou anvi revanje nap di polisye yo Sonje pitit nou poko ka al lekòl menm jan ak pitit moun ki nan lari yo. Sonje pitit nou pa ka manje menm jan ak pitit moun ki nan lari yo. N ap di polisye yo, lè yo pa bay kouran Dèlma, yo pa bay li Laplèn, yo pa bay li Site Solèy menm jan tou. Sa vle di nou tout nan blakawout. Lè Elbe oubyen Lè Elbe oubyen Vladimi pa rezon voye w. Al fè lajan w. Al fè ti grapday la yo menm yap fè gwo la gwo mago a se sak fè 3 polisye mouri la boule dènyeman jiska mentnan yo rele Vladimir parezon DG li pa janm met pye l paske l santi l twò chèf paske menm DG a nap di nèg yo se byen konte mal kalkile jenerasyon sa ou wè kap batay jodia menm yon nèg kap fè politik Kal negosye sou mizè pèp sa la polis se lè sa yo pral goumen avè nou paske zanmim tonnè krazem manchèt nou ap nan men nou baton nou ap nan men nou an ale DJ. Yo tap itilize kidnap e peyi pèp la pou wè sòlda sa vè bak koloni ak traktè epi pèp la ou sipòte alka jeneis avèk bak koloni ak traktè pou n laboure yo moun fou sa yo moun 90 an sa yo paka reprezante nou ankò jenès la fanm jèn gason pou n pwoteste nou anvi gang sa yo pou n fini avè yo. Map soufri, mwen pa ka al lekòl. Map redi sa ankò, m gen 2 pitit, si pa e papa m kap fè trafik moto, sa l tap fè? L tap al nan vòlè? Li tap travay? Li tap al kenbe sab? Li tap al jwenn izo? Li tap al jwenn manman sanchou? Non. M si dwe soufri. M se yon mizilman fò m ka soufri. Bon map toujou soufri pou peyi m, fò peyi m chanje. Depi lè. Se papa w ki ba w kòb pou okipe pitit yo? Non, papa m lwe moto pou l ka peye lekòl pitit mwen yo. Se pa yo m tap manche kaka, paske majorite di m. Bloke Nazon, dezè twazè di maten, Andre Michel a Majori ap rele m, yo di m bloke Nazon. Men kounye a Majori ap byen pase, m pa ka jwenn djòb. M ap mande Majori, aba Majori, toutan Majori pa ban m djòb, m ap rele aba Majori, aba Andre Michel. Mèsi laprès. M pa janm tande lè m rele yo, yo pase kaka sou mwen. M voye nenpòt 40 bòz bay Majori. Li pa reponn mwen. Lè w rele André Michel, li di w j'arrive. Men, j'arrive la m met pye m atè. Toutan Ariel pa ale, toutan Marjorie a André Michel pa desann manje, pa desann gaz sa, depi Ariel pa desann gaz sa m pran lari. E m pa ka mouri. Depi revolisyon peyi m, m pa ka mouri. Ou wè m met Martelly atè m pa pran bal. M met Jovenel atè, m pa pran bal. Men m ap met Ariel atè m pa gen anyen k ka rive m. Mèsi laprès. Nou pral pran lang yo-a peyi enperyalis yo, nou vole ta fyè, moun lib, moun defini. Operasyon ak peyi m vle, operasyon meta esklav la, nou met fen ak sa. Mèsi! E pou n restitye tout magazen n te genyen, nèg yo fèmen yo, yo enpòte, yo kraze ekonomi nou. Se sa pèpè sa-a, nou di nou pa vle l ankò. Nan sans sa-a, nou di, leve kanpe, leve kanpe, men, popilasyon an, yon ti bliman, yon ti bliman. Pase men m ap gade m gen tout kis, gen de timoun, Wi, yo pa sanble ni militan, ni pèp menm nan menm dimansyon. Paske militan pa pataje pou yo travay, pou yo fè peye yo. Ariel, Ariel Henry, yon vòlè ki vin pran woulib sou do pèp la yo pase. Fòk nèg sa bay peyi a non gouvènay. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wale Jovenel nou kite regle. Lè ya sonje tout sa te konn fè pou yo ya reflechi woo. Lè ya sonje Jovenel tout sa te konn fè pou yo ya reflechi wo gen yon jou non jou ya wè lè grangou a pran yo ya mòde lang yo ya toujou pran lari di jojo dòmi deyò mèt lan men rezilta jojo dòmi deyò a kounya jojo dòmi anndan kounya se pèp la ki dòmi deyò kounya la menm men ayisyen menm ap patisipe nan gè larisi an ok. Ameriken Joe Biden, sila se mesye se vagabon mafiye sa ki rele Ariel Henry an, pou jisteman tòtire yon popilasyon pou l jwenn kòb pou achte zam bay Zelensky pou mi ak Vladimir Poutine. Or ke Vladimir Poutine ap fè yon gè lejitim. Ok? Gè gè Vladimir Poutine nan li pou nou tout. Lèzetazini li menm se yon peyi kowonpi frè. Lèzetazini, Lèzeta vòlèzini damerik ok san foutu. Mèsi. Legal la. Kò gang legal la. Dapre jodi a, li pa fè lòt bagay. Ke chak fwa jèn gason, jèn fanm an dedè sosyete a. Leve pou yo di konsa. Yo pa ka viv konsa ankò. Yo pa pral chili, yo pa pral brezil. Yo pa pral nan lòt peyi al pase mizè. Nou wè lapolis, se represyon l fè. Se bal li ba nou, se gaz li ba nou. Enben jodi a, n ap di nèg yo, se byen konte mal kalkile pase nou te pare pou nou te batay avè yo. Enben jodi a, nou pral desann. Yo mèt te fè sa yo vle. Dechouke Ariel Henry avèk Kò Gwoup la, fò nou pase rès pwoblèm avèk lapolis jodi a ki kanpe anfas nou. Jodi a kòman ou konprann gaz la moute revandikasyon nou an anfavè yo tou e jodi a se yo menm yo menm ki kanpe anfas nou. Se menm yo menm k ap pran 2000 goud nan men Osmila. Pou vin tire sou nou pou vin kanpe anfas nou. E nou jodi a nou di nou menm detèminasyon nou fòk Ariel kite peyi a paske nou mèt bay Ariel manda. Paske lè nou pran deklarasyon dechè imen k rele Victor Généus lan ki di pa sou kontwòl jodi a pwouve nou klè gang yo se a favè de Ariel y ap travay. Gang yo se gang lapolis paske jodi a yon pèp pa ka manje, yon pèp nan ensekirite, yon pèp gen limit epi jodi a avèk gang yo pou wè yon granmoun tankou Ariel Doktè jeneris di tout bagay sou kontwòl. Nou te di popilasyon an, nou do ale plis pi lwen avèk revandikasyon an. Menm jan papa nasyon te di se Desalin, te di fòk nou koupe tèt boule kay, jodi a se sa pou nou pase. Paske polis la pa ka ann kaba nou. Polis la soti nan katye popilè a menm jan avè nou. Polis la manje menm konte avè nou. Jodi a pa ka moute se èlmi nou. Jodi a fò nou atake lapolis la. Fò n moutre lapolis la ki ka kriye tou. Fò n di de chèk rele Vwa Sèlbè a. Jodi a nou konprann jwèt l ap fè a. Jodi a l pral rezoud pwoblèm ensekirite nan peyi a. Se pwoblèm yon klas oligachi. Sa fè nou di pèp la, fòk nou kanpe mobilize pou n ale. E nou di, nou voye rejte byen lwen afè komisyon de 7 manm, ti granmoun ki mawon nan chanm otèl pou yo vin poze nou solisyon sa a. Nou di lajenès, nou pa nan solisyon avèk ti granmoun sa yo paske yo poze la. Jodi a nou di Lèzetazini, al de la! Paske se li k met peyi a nan eta la. Se li k ban nou kolera. Se li k ban nou ebola. Se li k ban nou ensekirite. Se li k ban nou kidnapin. Jodi a nou di pèp la, nou pa nan negosyasyon avè yo. Nou menm anndan Vijens Ayiti, nou di nou menm nou p ap negosye avèk anken ti granmoun. Batay nou an, s on batay grandèt majè. S on batay n ap fè pou byenèt sosyal la. S on batay nou menm pou nou repanse peyi a. Nou di nou pa bezwen klas politik tradisyonèl sa a nan batay nou, nan lit nou vin poze nou solisyon ankò. Nou di tout solisyon yo a nou voye jete a lapoubèl. Se apre nou fin fè sa nou fè a. Vin dechouke Ariel, dechouke Kò Gwoup, dechouke klas oligak yo, lè sa a nou pral bay peyi nou an vrèman direksyon an. Pa nan direksyon an avèk ni lanmè, ni akò, ni akòkò, tout se dè zakò yo ye pou nou, yo bòde nou di n pa kònen yo, ni de pre ni de lwen. Nou di Fritz Jean, met ou dan w kote w chita, lanmè met ou dan w kote w chita, paske ou kontribye nan pwoblèm peyi a. E se ensekirite, twòp san koule, twòp moun mouri, se lavi chè grangou, ebyen pèp la pa kapab ankò, ebyen popilasyon ayisyèn nan di se twòp ase, fòk Abraham di yon mo nan sa k ap pase anndan peyi a, kidonk pèp ayisyen an pran lari a jodi a pou y al pale avèk Ariel Henry pou l di Ariel Henry se vre yo rekonèt se yon gwo doktè ke l ye o pwen de vi santifik men o pwen de vi politik.